Medam e mesye zanmi fanatik TV lakay Haïti pwen kòm yo gwo bonjou ak bonswa pou nou tout jodi a se vandredi e nap swete bon debi de weekend ak chak grenn nan sila yo ki pral gade video sa e nou kontan avèk ou pou nou kontinye enfòmew sou sa kap pase Nan peyi Dayiti medam e mesye. Bon ann ale! Video nou pote pou ou la son video ki pral fè anpil moun joure, ki pral fè anpil moun fache, ki pral fè tou anpil moun enben pral poze tèt yo kesyon men eske se verite kap bay tou oubyen eske se manti kap bay paske video sa se surman gen moun la ki pa pral kontan men fòk nou potel pou ou paske se travay nou sa se enformew sou kelkeswa sa kap pase nan peyi dayiti bon avan tou nap remèsye tout moun e ou menm ki toujou rete konekte sou kanal sa TV lakay Haïti pwen kòm pou sila yo tou ki fèk jwenn nou e nap diw mèsi tou le fè ke ou fè chwa de nou kòm grenn kanal ki la pou enfòmew 24 sur 24 du lundi au dimanche nou la nap enfòmew bon ann ale enben videyo sa la genyen Jonas aka Timaoka. Nou konnen Jonas, pa vre? E donk se yon nèg ki leve nan Vilay de Dye, men ki kite Vilay de Dye k al rete an Repiblik Dominikèn, Sendomeng. Enben, ki toujou ap denonse bagay k ap fèt nan peyi a, sitou gang yo. Enben, Jonas pa vle wè sa menm e misye toujou ap lage yon pakèt bon jan enfòmasyon sou gang yo. Men, nan videyo sa a nou pral fè w tande Jonas ki pral pale la a. Enben kote misye ap mete sekrè Muscadin, komisè Muscadin, deyò la, kòmkwa Muscadin ta ap pwoteje Jenèf nan Miragwàn. E nou toujou tande Muscadin di kesyon Nip lan se yon veritab simetyè li ye pou tout nèg ame ilegalman. Depi w se bandi, Miragwàn nan se simetyè pou ou. Men, nan videyo sa a, Jonas fè konnen komisè Muscadin misye genyen konivans ak Jenèf. Misye nan kòkòday ak Jenèf, misye nan kòkòday ak Babekyou e se yonn nan rezon ki fè misye toujou ap mete dòmi nan zye sòlda G-Pep yo. Men, sòlda Jenèf yo, misye pa janm ka manyen yo. Rezon an senp, men se ta paske komisè a li menm se yonn nan manb Jenèf. Donk, se pa nou, tvlakayhaiti.com, nou pa responsab sa k pral di a, men devwa nou se enfòme w, se fè w konnen ki sa k ap pase, ki sa k ap di. Donk, se travay nou sa. Enben, nan videyo sa a. Nou pral fò tande Jonas ti maroka misye pral mete koze komisè Muscadin deyò eske Muscadin pral reponn Jonas ti maroka nou pa konnen men si tout fwa ke video sa ta rive sou Muscadin se sûr et certain menm sou yon radio Muscadin oubyen menm nan yon audio Muscadin ap demanti enfòmasyon sa men se Jonas ti maroka ki li menm konfime Muscadin ap pwoteje G9 nan Miragwàn. El Duque pa gen gang nan Miragwàn e menm Jerry Leconte, yon ansyen polisye k ap fè e defè nan Miragwàn, ebyen Muscadin se alye Jerry Leconte. Donk se enfòmasyon ke nou ba ou. Nou pral envite ou gen detay. Genyen tou peyi Lèzetazini. ki yo menm anonse gwo sanksyon ke yo pran konsènan on pakèt gwo chabrak la yo ta 5 anviwon e de nèg ki genyen konplisite yo nan finansman bandi nan peyi a, Laurent Lamothe ansyen minis peyi a, Salim Souka ki se avoka Laurent Lamothe tout nèg sa yo nou konnen ki genyen sanksyon kòm kwa yo ta genyen e sosis yap souse a 2 ak bandi. Ebyen medam e mesye nou pral. Fè w tande detay nan videyo sa e se pou sa nou pote l pou ou. Rete konekte bon debi dwikend bon vandredi tout moun. Nap tounen pou yon pwochèn videyo ou sou TV lakay Haïti pwen kòm. Depi m wè misye parèt nan rezo a, li parèt nan rezo a, mwen menm mwen di sa, nou mèt fè nouvèl la rive sou li. Moun ki konn paj misye, tag li. Jou Jonas wè Muscadin touye yon nèg Jenèf ki al nan Miragwàn, yon nèg ki fè pati koralisyon Jenèf la, Jonas tou fanatik Muscadin. On fwa, On fwa. E pa renmen m pa renmen travay li an non. M renmen travay li an a mwatye paske l ap fè l a mwatye. Èske w konprann sa m ap di w lan? M renmen travay li an a mwatye. M ap renmen travay li a san pou san lè m wè l kòmanse frape tout nèg. Konprann? Bon Miragwàn e e patnè a rete l di li salye e e manba l ye jenèf li nan Miragwàn a bouch li. Sa vle di gen baz jenèf nan Miragwàn mezanmi? Kot sa n pa ka konprann nan an? Gen baz Jenèf nan Miragwàn, gon seri de lòt baz ki pa ka vin fèt nan Miragwàn, men baz Jenèf nan Miragwàn. Debwa nèg yo ap frape m frape yo. Swè nèg sa nèg vilaj ap fè gè nan moman nèg vilaj ap fè gè map frape nèg vilaj. Nèg vitelòm ap fè gè nan moman nèg vitelòm ap fè gè m frape nèg vitelòm. Nèg krisla ap fè gè nan moman nèg krisla ap frape ap fè gè m frape nèg krisla. Pa gen bò m genyen frè m. Se konsa m vle Miskaden kanpe pou m fanatik Miskaden. E Jonas on jou Jonas ka fanatik Miskaden. Ou konn sak fè yon jou Jonas ka fanatik Miskaden, jou Miskaden ta pran desizyonl poul moutrem kel tiye yon nèg Jenèf. Alò sa nou dwe konprann nou menm ayisyen, sè ke premye bagay lan, lè nou renmen yon moun nou renmenl nèt, donk de konn fè bon bagay nou renmenl, menm lèl kontinye fè de bagay ki pa kòrèk nap kontinye renmenl paske anpil ayisyen e konsa nou ye. Dezyèm bagay lan sè ke ayisyen li menm sil konn verite a, Sa ka rive ke piske se entèl ki di l, e piske se kont yon moun ke l renmen yo di l, li pa verite. Otomatikman l son manti. Menm si ofon de li menm li konnen se verite li ye wi. Li prefere di l se manti oubyen fè tèt li kwè ke se manti paske yo di l de yon moun ke l renmen anpil. Pansyon ayisyen se emosyon kap touye l. O debu yo te nan Aristide ba yo ti pè a, ti pè a tout sa l fè bon, aprè se menm yo menm nan ki pran lari denonse Aristide mande pou l ale di Aristide se kriminèl. Le problème c'est que au début yo pat pran le tan pou yo te analize pèsonaj la. Pou te gade ke ou byen konprann, anndan yon moun gen sa k bon, gen sa k mal. Gen sa l ap fè k ap kòrèk, gen sa l ap fè ki p ap kòrèk. E lè l fè sa l ap fè ki kòrèk la, ou aplodi l, menm jan an tou, lè l fè sa l ap fè ki pa kòrèk lan, ou denonse l. Paske se meyè mwayen wi k genyen pou w kapab ede yon moun ke w renmen. Paske dabò moun nan se yon moun ke l ye. Jean-Ernst Muscadin, Misye fè de bagay ki parèt enpòtan, men èske tout kòrèk? Non! E to ou ta, le fèt ke nou mal poze pwoblèm nan, l ap rejayi sou nou. E se sa m konprann nan deklarasyon oubyen nan live ke Jonas fè a pou l pran pozisyon l pa rapò avèk yon ansanm daksyon ke Muscadin ap mennen nan zòn Miragwàn. Se sa pou n konprann. Donk lòt bagay ki enpòtan pou nou ke Jonas li menm li pa eli, donk menm jan avèk anpil moun kap evalye travay Muscadin, Jonas li gon konsta kel fè e konsta kel fè a li enpòtan. E sak fèm envite w tande konsta sa, puiske ou menm tou ou fèl. Gon bagay mwen wè Muscadin ap fè ke mwen menm mwen wèl depi lontan. Mwen toujou bay opinyon m sou sa, men moun toujou pa kwè nan sa map di an. Eske nou sonje Babekyou fon voice ke kote lap pale lap salye alye l nan Miragwan, alye jenèf li nan Miragwan. Nou sonje voice sa? Eske nou sonje voice sa? Mwen menm mwen ta renmen konnen nan alye jenèf sa yo ki nan Miragwan nan konbyen nan yo Muscadin touye deja? Èske ou byen konprann? Se pa kesyon arete non. Ou konprann? Se pa kesyon, se pa kesyon arete non n ap pale la. Paske Miragwàn nan son prizon, se pa prizon li ye pou nèg yo. Miragwàn nan se simityè. Patnè ke Miskaden pran an ki rele Kendy an, dapre sa anpil moun di, se nèg Ti Jinyò. E vin fè m santi se nèg Ti Jinyò vre lè m wè l lan komisarya. a Miskaden. Miskaden son nèg, m pa bezwen baw manti, l konn tout jan pou l tiye moun san ke li pa atenn opinyon piblik la. Sa se klè. Ou konprann? Li konn tout jan pou l tiye moun san ke l pa atenn opinyon piblik la. Sa vle di, mwen menm m kapab di w sa sensèman, si Miskaden te sou tiye misye, menm yon bal li tap bay misye nan pye, epi l fè l ap de, ap, gade, ap bay san, ap bay san, ap bay san, al bay san, bay san, li pa mennen l lopital jiskaske l mouri. Sa e sil te sou touyel. Li tap fout pasel konn kote poul bay neg yo bal pou neg yo bay mezi se san ki gen nan kò yo. Konprann? Li konn kote poul bay neg sa yo bal tankou si pèp anvayi li konn kote poul bay neg sa yo bal gade poul di neg sa tap fè rezistans avèl epi pou neg sa gade bay san bay san bay san bay san tankou chwal tankou bèt jiskaskel mouri. M pap vin pale de arete la. Konprann? Map pale de fizye, de touye. Konprann? Menm jan wè l te parèt li te jwenn kòman rele a nèg ki rele sa l te bay non sa l te bay non l te gentan bay non zoprason bagay sa yo konprann li te touye l pou kat elektoral li an èske w byen konprann sa m di w la enben se menm jan tou lè l jwenn nèg sa yo poukisa l pa met bal nan tèt yo se kesyon sa a kounye a l ap vin di w o depite rele l o polisye rele l o sesi sela rele l epi w pa vle bay kiyès ki rele w la. Hein ou nan konivans avè yo? Ou pa vle bay kiyès ki rele w la? M sur et certain, si w ta pran nèg pou ti lapli, ou ta pran nèg pou nèg vilaj, m ap ba w ri, nèg je pèp, nèg Gabriel, èske w byen konprann? Byen rapid, si yon depite rele w oubyen yon polisye rele w, w ap mete kiyès li ye. Klè. W ap mete kiyès li ye. Poukisa ke ou pa gen sekrè? E w pa pè fizye nèg jepep epi yo ou gen sekrè pou jenèf epi w pè fizye nèg jenèf se kesyon sa m toujou m toujou di poukisa nèg yo pa janm poze l m wè teriel telis fè yon entèvyou avèk misye e teriel telis son nèg ke m pa bezwen ba w manti m pa pale avèk misye men nan jan m wè misye ye nan rezo a anpil de fwa m bay misye respè pa l la paske m wè misye ta sanble m byen di ta sanble yon nèg ki pa gen bòt m byen di wi si m ta m ta jiska prèv di kontrè Krapo ret an Ayiti, krapo ret an Ayiti l mouri. M toujou ap di sa sou rezo a. Konprann? Lè m te vini a Guerrier Mechack la, bon nou krapo. Guerrier Mechack la, krapo menm. Nou sonje krapo? Krapo menm an pèsòn, krapo pran telefòn li, l rele m nan telefòn wi. Krapo rele m, krapo di, yo Jonas ou touye m. Jonas ou touye m. Konsa krapo rele m li di m wi. Konprann? Krapo rele m krapo di Jonas tou touye m wi Jonas. Jonas ou touye m monchè. Jonas bon ou toujou di nèg yo depi nèg yo sou depoze zam nan Jonas menn ou yo menn bay. M di non depi nèg yo sou depoze zam nan krapo. Men pa pandan w nan zam nan krapo. Konprann? Ou nan zam nan m frape yon enfòmasyon sou ou. Konprann sa m di w lan? Ou nan zam nan toujou m pa touye w e ou k touye tèt ou. Sa a Nou chwazi inyore l, nou chwazi pa kwè nan sa n wè a, men n ap di l kanmenm. Se ke Komisè Muscadin ap aji nan yon domèn politik, gen de gwoup moun l ap pwoteje. E se pa mwen k pral di w sa, ou konnen ke, m pa konn pou kounya, gen de gwoup moun ke l te alye ansanm avèk yo. E si w vle konn veritab alye l nan Miragwàn, ban m kite Jonas eksplike w kiyès li alye l. Oh Jerry Leconte alye misye nan tigwav monche alright alye misye nan tigwav alright bon alye misye monche nèg sa yo tande misye eh kounye a Jerry Leconte ka nan mawon li dwa pa alye misye ankò hehehe. Depatman Deta ameriken ki ta anonse sanksyon kont 5 nouvèl pèsonalite avèk 7 manb nan fanmi yo san presize idantite Moun e sila yo, pèsonalite e sa yo ta sipsone yo ta nan komnivans avèk bandi anndan peyi an apre Kanada, Lèzetazini anbwate le pa Sekretè Deta ameriken an Antony Blinken ki ta konfime sanksyon kont 5 pèsonalite an Ayiti avèk 7 manb nan fanmi yo san menm idantite yo pa reve e pa rive revele daprè enfòmasyon ki poste sou kont Twitter peyi enperyalis yo. Yo fè konnen nou pran yon seri mezi pou n kapab enpoze restriksyon viza kont 5 siplemantè avèk 7 manb nan fanmi yo lakoz aktivite ki ta formaté et violence et puis qui s'appelle et démocratie et à et de droit en Haïti action et cela ta coordonner avec pays et Canada renforcer et soutenons avec préparation toujours et selon et communiquer département et d'état et cette action et cela ta voyer par yon message éclair et nan engagement qui continue dans l'idée pou capable éradiquer corruption et puis faire un sou komportement et mauvais acteur influence et qui la cause annonce qui gagne. Non payant et n'a pas fait qu'il y ait quelqu'un côté la presse et canadienne. T'es déjà annoncé sanction qui prend contre un ancien président républicain d'Aitian, Joslem et privé, avec un avocat et Salim Souka qui s'y proche ancien, Prezidan Joseph Michel Martelly avèk ansyen Premye Minis Laurent e Salvador Lamothe, 2 pèsonalite ayisyèn sa yo ta sipsone kòm etan moun k ap finansye gang anndan peyi a, n ap raple pou jounen jedi e nan kad 44 triyèm reyinyon caricom. Premye Minis Justin Trudeau te deja fè anons konsènan e Jocelerme e Privert avèk avoka sou ka kòm etan e manb elit ayisyèn ki ta akize paske yo gen lyen etwat avèk bandi kap teworize popilasyon an yon lòt bò nou wè peyi Kanada ki kontinye ankouraje peyi Patenè yo egalman pou mete an plas sanksyon e avèk lòt mezi pou kapab optimize batay k ap mennen kont enpinite ak koripsyon nan peyi a, se deklarasyon sa Premye Minis Justin Trudeau ta fè paralèlman nan kad reyinyon sila san reponn pozitivman avèk demand entèvansyon militè ki ta evoke pa Wo Komisè Nasyon Zini e dwa moun e lan e nap pale e de Volker e Turk nou wè e Justin Trudeau ki pa angaje e ki deja angaje pou voye e bato marin wayal kanadyèn e nan laj lil Ispanyola enben e jodia la nou kapab di apre e yon bon bout tan e poun pa di e depi Nan mwa pase, apre peyi e Kanada li menm ta fin e sanksyone kèk e pèsonalite an Ayiti ki nan komnivans avèk e bandi nou wè Lèzetazini ki deside e sanksyone anviwon 5 e pèsonalite ayisyen avèk 7 manb e nan fanmi yo daprè tout e dènye detay ki ta rive jwenn nou pami e 5 moun ki ta e sanksyone sa yo gen yon ansyen prezidan avèk e 2 Lòt e moun ki ap viv nan peyi e Lèzetazini moman e nap pale a. An nou pa al two vit, Salomon, medam mesye, an nou pa al two vit, evidaman, nou menm ki ki anba live la, nou menm ki pral tande emisyon an, ki ap tande emisyon an, kòman n konprann sa kap fèt la? Kòman n konprann sa kap fèt la? Wi, Kanada frape, Men kounya la, lè Etazini frape bò kote pa yo, Salomon, nou byen preside, eskize, nou byen presize ke se 5 moun ki frape la. 5 moun ki jwenn sanksyon, san konte fanmi yo. Donk, kiyès moun sa yo te kapab ye konsa, medam, mesye? E, ann jis repran ti pati sa, Salomon, e, nan ka pa w. Bon, e, Mwen sonje m te anonse sa la, te gen yon gwo reyinyon ki te fèt, nou sonje lè reyinyon te fèt nan kesyon Amerik di Nò a. Te gen Le Kanada, peyi Meksik e Lèzetazini. Jistin Trido, m te bay enfòmasyon sa la, e Jistin Trido te fè gwo presyon, e lè m di presyon sou Joe Biden, li di li pral kanpe avèk seri sanksyon ke l ap pran yo, paske gen de seri de moun nan yo sanksyone eben lèzetazini bò kote pal yo pa sanksyone moun sa yo eske se moun sa yo an palan de cherif abdala jilbè bidyo an palan de ansyen prezidan mateli an palan de joseph jean mateli Eske se 5 pèsonalite sa yo ke jodi a la Lèzetazini, peyi Kanada gentan frape sanksyon pa l la? Paske Justin Trudeau te di si n ap sanksyone poukisa Lèzetazini, men bò kote pa l li pa sanksyone moun sa yo. E ou pral tande, Anthony Blinken pral di w, gen 44 pèsonalite ki gentan sanksyone, menm lè non yo poko devwale. Sa vle di nèg sa yo nan moute avyon, pase pa Etazini, bagay sa piyay sa fini. Menm lè ta gen pwogram Biden, menm nan pwogram Biden yo paka patisipe, alevwa pou yo ta menm ta di yo ta sou rezidans. Sa vle di, rantre nan peyi Etazini, Li trè difisil, menm lè yo ta gen moun lòt bò a, pou ki ta kapab fè l pou yo nan kesyon pwogram Biden nan. Men kounye a, an nou gade entènot, moun nan fè bon ti vi. Si n ap frape, fò n pa frape avèk limit. Jodi a, Laurent Salvador Lamothe, ou mèt fè yon ti kanpe. Paske jodi a, se kòb tout moun ap pran, m pa pral vin dakò m ap frape yon grenn nèg la, epi m ap prale yon lòt grenn nèg m ap montre li inosan. Si m ap retire yon grenn nèg inosan la, enben tout nèg inosan nèt. Paske depi non w nan lis la la, ou gen yon grenn mwayen la, al defann tèt ou devan lajistis. Jodi a, lè yo pran Laurent Salvador Lamothe, kounye a yo pran chèf kabinè Laurent Salvador Lamothe, anpale de Karim Soukar. E non nèg sa yo te site nan kesyon vin avèk zam andan peyi an, kesyon M14 e ke nèg yo t al achte depi nan peyi Izrayèl. Jodi a, m pa gen pwoblèm non, lè Laurent Samuel Balamou te di li t ap konbat gang andan peyi a, m pa gen pwoblèm a sa. Men jodi a, gon afè sèdiswa, sa vle di nan sa nou ye la, yo fè n konnen men, men, men pil nèg ki mete nou la. M wè yo rale 2 nèg jodi a, yo rale Joslèn Privè. pran pou pran eleksyon sa an 2009 kote l te pral bay yon ekip bann nèg ki sòti nan lavalas sa ki san ideyoloji men yon sèl grenn bagay se dè zasak e jodi a n ap vin konprann e poukisa Preval te k arive fè fè ni John Joël Joseph senatè ni Joseph Privert senatè e sanzoubliye Moïse Jean Charles e dòt ankò. Men, sa pa rete la. Joseph Privert se youn nan moun ki te falsifye kesyon konstitisyon amande a. Kote Preval te kòmanse avèk konstitisyon amande a, e Joseph Privert se youn nan moun, san sèlman li falsifye konstitisyon amande a, e se youn nan moun ki te pral benefisye konstitisyon amande sa ankò. Sa vle di, nèg yo bay pou Joseph Privert an 2000. 15, 2016, nan kesyon andan paleman arive senatè a, enben nou pral wè se janm pèp la pral rive prezidan. Pou l te rive prezidan, li te gen yon ekip bann nèg. Pa rive pa bliye non, lè sa pwoblèm madan Aristid pral nan palè, tèlman kontan, enben tout nèg ki te gen bon vye renome, tout nèg te pral vin andan palè. Men, Joslèm li menm, Gen de bòn relasyon. E pa bliye nou pral repran medam mesye nou pa bezwen panike nan kelke minit nou pral repran sanksyon ke bò kote etazini deside pran aprè ke peyi kanada pran pou nou pa melanje yo paske se 2 bagay kap pase la kanada kap frape a pye goch etazini ki ta vle pran boul la sou pye dwat li men pou kounya la nou pral baw enfo yo trè trè trè an nou avanse salomon nou wè nou te pèdi lig nan son match foutbòl kap jwe la pèp la paka pèdi boul sa. Lè yo lage sanksyon kont moun yo, piga nou al panse moun sa yo se bon moun yo ye, nou pa pale istwa moun sa yo. Yon pèp ki san istwa, se yon pèp ki san memwa. Fò n rale nèg sa yo pou n pa pran kòman se bon moun yo ye. E Jotham Privert, mwen gen de bòn relasyon, e pa bliye non, li sòti nan depatman Nip lan. Men pandan li sòti nan depatman Nip lan, Fon RB jodi a la ki te nan kòtèj Jotham Privert, Edson Elbé arive direktè lapolis gras avèk Jotham Privert. E Jotham Privert se youn nan konseye Doktè Ariel Henry PM defakto enkilpe. Sa vle di, nèg nou wè yo pote sanksyon kont li a, se youn nan nèg, ki pa bliye non, ki te fè masak Lasiri an 2004. Kounye a, lè w tande e peyi Kanada ki pran sanksyon kont Kaline Sourka, yon avoka ki te nan kabinè Laurent Salvador Lamothe, men, menm lè Lamothe ap konbat gang andan peyi a, sa n vle pa di pou otan, Lamothe pa gen gwoup pa l tou. Sa vle di, mwen menm, depi ou te nan mèt peyi a, nan sa l ye la, m pa bezwen konn sa w te fè. Ou wè mwen pa ka viv an pè? Depi yo gen prèv, ou ladan, m pa bezwen konn ki koulè w te ye, m pa bezwen konn kiyès sa w t defann, sa vle di jodi a la, se pou yo mare nou, paske nou fè peyi a twòp mal. Jodi a, lè n ap gade ankò yon fwa, genyen 2 EN nou dwe ap poze tèt nou kesyon, Cherif Abdallah e Gilbert Bito, poukisa peyi Kanada dyaspora ki pran sanksyon kont Cherif Abdallah e Gilbert Bito, poukisa lè. Etazini pa janm pran sanksyon kont yo paske se de enterè e nou te konn ap denonse sa la paske peyi Kanada ap fè yon jefò bò kote pa l, Etazini menm yo menm yo yon ti jan pè may dosye an. Enben nou tande Anthony Blinken ki di w genyen 5 enben pèsonalite la e genyen 7 manm nan fanmi yo sa vle di ki sanksyone pami yo jodi a èske 2 òm dafè yo menm pale 2 òm dafè men gen moun ki ta renmen di Jodia poukisa yo poko rive sou Dimitri avèk Reginald Boulos. Men pa bliye non, Antony Blinken di gen 44 moun ki sanksyone men lis la poko devwale. Mwen ta swete Antony Blinken poul devwale lis 44 moun sa yo poun konnen. Paske lè nan peyi Etazini gen de moun ou tande nan lis ki nan lye avèk gang, ki nan trafik drogue, Se nan tout vye bagay, depi w ap mache nan lari Etazini, ou ta wè Ameriken ka kite moun sa yo lòtbò toujou, sa vle di ou menm bò kote pa w, ou dwe mete wonn pyed bò kote yo pou w mande sa y ap fè nan lari a toujou ki fè yo poko mare yo. E jodi a, tout sa k ap fèt yo la, gen anpil moun k ap di, men pri a kòmanse moute, gras la kòmanse desann. Paske fò nèg yo fè avèk peyi a, fason nèg yo alimante Fè Ayiti tounen yon mache kote y ap enpòte zam, vann avèk lòt peyi. Sa vle di mache komès zam nan li tèlman bay kòb, ou wè tout nèg oblije antre ladan, e se sa fè ou te wè senatè ameriken yo, yo te menm di yo pral vini avèk yon pwojè de lwa pou wè kòman yo kapab enben sanksyone, pini nèg k ap finanse gang andan peyi Dayiti. Sa vle di jodi a la nou tout ap konprann, enben nou tout wè Lè yo di yon nèg prezime, ou wè Izo, jiska prezan, Izo, yo poko reponn, yo di l, yo di li se yon prezime asasen. Enben, jodi a la tou, si Muscadin ap fon travay serye, kòm gen chaj ki pote kont Joslèn Privè, mwen menm, la ankò, m panse Muscadin, li gen do, do, do, do nan men l, pou l ta kapab, enben, mare kou krab